Youn nan pi gwo atis ayisyen yo, youn nan chantè konpa dirèk la genyen Gaz Van Koulè 25 an de karyè medam mesye byenvini bonjou bonswa m kontan ansanm avè n jodi a se moman pou m prezante n dènye rezilta ki soti tès adn kote atis la tap soufri depi tanto 2 3 mwa jan l rakonte nan yon live li tap fè sou rezo sosyo yo eksplike akwentans li e nan ki kondisyon Junior te vin pale ke l se pitit li. te deside fè yon tès pou te pwouve lemond antye ak madanm, fanmi, tout moun kisa Junior ye pou li, kisa Junior reprezante nan lavi l. Deklarasyon atis la e ki pale avèk yon gwo santiman de regrè e l pa deside lage malgre sa tou e li pale genyen gwo sipriz pou Junior. malgre jan tès la soti a. Nou prale toujou nan vilaj de Dye parapò ak sa kap pase yo Ed Laza avili atis pou atis medam mesye gen zen nan peyi a gen gwo koze. Sa nou pat panse a efektivman li sanble pran lari a avèk dènye deklarasyon sa Theriel Thelus pa vin pou lapè el kraze peyi a plat lèl konfime efektivman Ed Laza nan koze kidnaping e li gen akwentans li nan baz 5 segond lan nan Vilaj de Dye e pa gen wout pa bwa, trè byento fòk dcpj panche sou dosye sa pou finalman nou jwenn yon solisyon ak koze banditis anndan peyi a. Si w poko fè sa map envite w fè l kounya la Abòne ak chanèl paw la Sofia TV 83 nou deja la e nap gaye nouvèl la kèlkeswa kotel ye ede n patajel a lòt zanmi plis moun pral tande epi rejwenn kominote nou an konsa nap grandi chak jou Bondye mete epi pote enfòmasyon an pou ou janl ye a. Nan kesyon Junior a e m di misye mèsi paske valè atis li genyen se Gazzman misye chwazi. pou ta papa l. Pa gen pwoblèm ditou. Tès la fèt, li konfime. Nou pral jwenn rezilta a talè, nou pral bay rezilta a talè. M te deja di l kit misye, m te deja konnen misye pa t pitit mwen. Men sa pa t ap janm anpeche ke mwen menm ke m ede Junior paske se yon ti jèn. Paske si misye chwazi m kòm papa l, se yon kado lesyèl voye paske m pa konn kisa misye ka ye demen. M ta swete misye ta vle, e si l chwazi m paske l ta vle. On ti gazman li ta vle pran relèv la konprann so e sitou manman misye pa la kote manman misye a kòm ap dil repoze anpè so pitit li tap ap nan menm konprann oubyen li tap nan menm men nou vin rive on kote so on dosye ki pran on aspè legal so mwen gen. Asistan mwen gen a legal team kap travay ansanm avèm so li pa vin depann de Gazzman sèlman. So m panse jounen jodi a la adn nan fèt e li negatif zewo pou san chans ke Gazzman pa papa Junior Jean Baptiste e Junior Jean Baptiste pa pitit Gazzman Pierre. E se sa ke tout moun te vle konnen. M panse ke nou pral M di l se sa l ye e ekip disip la, ekip management mwen e manager m pral ba nou prèv la e n ap wè li sou sit disip la e pi nou kapab wè l klè paske tout enfòmasyon yo sou li, kote l fèt. moun ki siyen l. M panse ke nan peyi legal sa a, kòm yon nèg k ap viv nan peyi sa a depi lè m timoun, nan peyi sa a plis ke twa dekad, ou konprann, so m konn sa ki lalwa. Gen bagay ke m pa ta ka pran chans pou m ta al fè yon bagay ki ilegal nan yon gwo dosye konsa. So m panse ke. Tankou m tap pale avèk manager mwen, wap gade anpil moun medya sou dosye sa, yo oryante piblik la vè negativite. Men pat janm gen moun ki te janm eseye kontakte ni manager m ni mwen menm sou dosye a but that's ok. Men jounen jodi a tout moun ki te fè l avèk yon espri de malfezans, pou deranje disip. E li deranje nou. Men nou pap bese lèbra paske se moun sa a mwen ye e se moun sa a manadjè a ye. Se konsa nou ye, nou se disip Papa a, Pitit la ak Lespri Sen an. So. Avan m ale, fò m di nou byen Junior Jean Baptiste pa pitit mwen. E m te deja konn sa. Si se te pou mwen menm Gazzman, m pa tap janm fè DNA tès lan. Men, kòm pou fanmi m avèk biznis mwen ki se disip. Management Disip te li te yon obligasyon ke pou m te fè dna test la. Rezilta a sòti ke zewo negatif pa gen anyen ke Junior se pitit Gazman. Manick di mwen gen pou m rive nan andan Delma 32 nan Ruelle Dessalines. Paske vivi depi lèm anonse m pale sou delma 32 a misye voye mesaj bay moun delma 32 lap rive sou yo paske yo pot tete plent bon misye son towo gwonde map montre misye paske kounya m chanje strateji ou konprann sam di nou. Montre nou imaj kounye a li prèske yon dènye opsyon paske peyi a an difikilte gon jan pou n ede peyi a soti tande byen m annik site non misye l kouri al efase tout foto l sou fesbouk bon ou chèf konsa mèt la poukisa w al efase yo ou pa yon pakèt la sou fo non sou fo kont Al gade paj la wap wè yo fèk kreye paj la wi se anpil se anpil se bandi tap tagèt mwen epi m rive sou yo kounya yo efase paj yo te gen avan epi yo al kreye fo kont wap wè yo gen 2 3 moun kap swiv yo al gade dat yo kreye paj la wap wèl pou menm gon mwa yo kreyel se sa n bezwen nan peyi a wi paske twòp vagabondaj an ayiti fò omwen gon nèg lèl pale pou n pè pou n konnen ke nap vòlò. Men atansyon! Tete ka rive sou nou. E se sa k rive Sexy la a wi. Se sa k mete Sexy nan cho a wi. Lè m ap ankete sou Ed Lazar, lè m wè pil lajan sa yo misye ap. E pati l gade pou si w pa t ko wè bagay sa, gade pou w wè pil lajan k nan men Ed Lazar. M di kèt, sa atire atansyon m. Poukisa sa atire atansyon m paske sonje se menm jan an Ronald ki tonbe avan èl a ti mache lè lanmò san jou tap fèk parèt nèg yo te fon videyo prèske konsa yap konte lajan ke yo gen nan men yo epi lèm wè videyo Ed Laza sa avèk pil lajan sa sa atire atansyon m sa pouse m al ankete sou misye. e m jwenn evidans ke misye nan kidnaping, èske ou ka poze l kesyon poukisa se misye m di? Enben sa k pase se ke m di ke e bagay yo plis ke konplike. M ap chèche detay sou misye. Lè misye rive nan Gran Ravin yo rele misye Prens Lazare. Se nan ankèt mwen sou Èd Laza m al tonbe sou Sexy anndan Vilaj. Pandan Sexy ap plede, bon misye pa ka plede, ayayayy gade yon tete Bondye voye pou pèp la, ou konprann sa m di w, se yon benediksyon, m di w tete se yon benediksyon, donk si w pa vle ankouraje travay mwen, ou konprann, ou antre nan lojik. Nèg kap fè divèsyon ou konprann tankou tankou zaboka Guy Philippe lan kap fè divèsyon kap detoune atansyon se ou menm men mwen menm map fon travay pou le peyi ou pa wè gon nèg kal bay mèt Caleb mantò sou mwen mèt Caleb gen di misye men Theriel ap fon travay mèt Caleb konnen menm si m konn bali ti tap men l konnen map fon travay ki noble pou peyi a. Ekoute la sosyete. Ebyen sak pase se ke pandan map ankete sou misye epi mal tonbe sou Sexy anndan Vilaj de Dye. Mwen pale sou dosye a m kwè nan vandredi non non nan mèkredi m pale sou li oubyen jedi m kwè nan mèkredi lèm vin la a m di nou men men dosye a nan madi map gade Sexy kap bwè bouyon ak Izo wi. Sexy, di peyi a si se nan pwogram ou t ale toujou. On jou avan m pale dosye a, Sexy ap bwè bouyon tèt kabrit ak Izo nan vilaj la wi. Ooh! Epi, lè m gade pi ba m wè kiyès k ap vini. Edlaza men longè bwa pye misye, men bagèt pye Edlaza k ap desann nan nan nan, kòman rue sa rele, rue Jean Paul ii anba ou Jean Paul vi. Ooh rik anndan m kwè gen yon swa Jean Paul sis yon bagay konsa map gade bagèt pye Ed la sa kap desann wi Sexy ap bwè bouyon ak izo Sexy lè w tap bwè bouyon ak izo nan mardi a di m non se sa w tal jwe pou yo la menm son peyi difisil kounya se lè sa kè m sote m di oh ki Sexy sa Sexy kounya sa t pral fè kè anpil lòt moun sote. Misye pa janm nan misye pa janm pot zam son verite wi misye pa janm pot zam epi m pa konn si se foli t pran misye ou byen paske misye li fon ti li fon ti pase gran ravin etc epi li desann anba kounya l wè vilaj la e la kisa nèg yo fè nèg yo bay misye manje yo bal kay yo bal fanm. Hey misye, kounya pandanm fin pale la misye kite vilaj, men gen yon ti fanm la kap plenyen wi, ma ba nou non madanm misye anba nan vilaj la. Yo kidnape yon dam gwo mòn anndan lakay li. Nèg yo krible kay la kout bal e yo pran dam nan yo al avè l. Yo bat li, maltrete l, imilye l. Alòske dam nan pap viv an Ayiti. Se rantre l rantre pou l al wè fanmi l. E sa t fè bon m di yon ti konsèy m ap bay avan m rantre nan dosye sa a, ou menm ki aletranje m souvan di n sa, m p ap dekouraje pèsòn men menm nan fanmi w pa kouri livre w konsa yon seri de moun nan fanmi w paske jodi a tè a pyeje ou pa konn ki moun ki ki moun e sa t fè m di sa. Menm si on moun te byen avè m, menm si w te gran sipòtè emisyon Ti Koze ak TT, depi w wè se pitit ou oubyen kouzen w, fanmi w yo arete an Ayiti, sitou sa depan de ki zòn yo arete l, pa kouri vin plenyen w, di o TT ti inosan li ye, atansyon. Dayè m souvan di nou, m pa kwè dcpj se moun tèt pa dwat sèlman k ladan l. E mwen m ta swete ke dcpj tou yo jere kestyon sa. Zafem tande depi ou rive nan dcpj se komisè gouvènman pou libere pa gen bagay konsa mesye dcpj. Dayè dcpj se polis jistis. Si moun nan rive dcpj nou ka twonpe n de sa n te gen kom eleman sou li nou konstate nou kon nou e nou chèche detay e n pa la tete tou ou konprann fò n pa la tete tou ou konprann sa m di nou paske nou menm n ap chèche nan atè a tout bagay. A di si nou verifye nou wè moun sa pa gen anyen pou at sa n repwoche l la, se pa kesyon komisè gouvènman. Pa gen moun nou fè abi nan sans sa. Depi nou, depi nou, paske sa ka rive nou, nou parèt yon kote nan arete 10 nèg. Pami 10 nèg la, depi nou jwenn 4, 5 move je, men gen dwa gen rès yo t pa nan anyen. Men si nou kestyone yo e n pa jwenn evidans nou pa jwenn anyen, libere yo. Nou pa bezwen tann se komisè gouvènman. Talè wa tande gen bras ki fèt, lajan etc pou libere malere a. Alòske li li pat gen anyen pou nou repwoche l vre. Sepandan, peyi sa vin tèlman frajil, depi w wè lapolis fouke yon nèg, pa kouri vin di m non TT, nèg sa se inosan li ye tanpri, m pa gen anyen m pral fè dayè m pap travay dcpj. Paske peyi a frajil. Timoun ou te konnen ayè. M pa di w izo t vin tout izo sa 12 janvye 2010 m yo te gen ant 14 a 15 an. Eske n konprann sa m di nou? Sa vle di ke depi w wè w pa ap viv a yon moun aktyèlman la an Ayiti, de twa kat mwa w pa wè moun nan, ennan dezan w pa wè l, ey! pa kouri plede pou li. Zafè di, o, timoun sa a inosan li ye, timoun k al lekòl. Men byensi yo al lekòl. tout al lekòl wi. Sa pa vle di li pa ka nan vòlò non. Sa pa vle di li pa ka nan gang. Dayè m di w, pi gwo pwofesyon k ap mache Ayiti jodi a se gang nan wi. Ti jèn yo pa vle al lekòl ankò non. Ou konprann sa m di w? Èske w al lekòl? Wi. Ki kote? Nan vilaj. Ki pwofesyon w? M son gangstè. M son tiyè. M son kidnapè. Eske ou konprann sa m di nou? Donk se yon peyi ki parèt trè konplike. Donk gen anpil moun nan dyaspora a, pafwa lè n ap pral Ayiti nou ekspoze vi nou, pran anpil prekosyon paske lari a pyeje. E gen anpil ka danlèvman ki fèt sou manb nan dyaspora a, malerezman se pa lwen kidnaping nan planifye. Se moun nan vwazinaj, se moun nan antouraj, se moun anndan lakay ki planifye l. E se pa sèlman nan Pòtoprens, yo rive nan pwovens yo tou. E Gwo Mòn prèske pouri nèt a kidnapè. On jou na konprann. Imaj ki sou ekran lasosyete, se ankò deblozay devan imigrasyon. Avèk lafè de Biden. tout ayisyen m gen enpresyon bon m pale di tout men gon gwo gwo gwo pwoblèm nan peyi sa la paske ayisyen santi yo bouke y ap chèche wout pou wè si yo ta kite peyi a e se sa m ap di nèg politik yo mesye nou pa inosan nou pa inosan mesye tout nèg ki pase la kòm politisyen Di mwen non mesye sa pa fè nou mal lè nou wè tout moun sa yo swete kite ayiti sa pa di nou anyen mesye ebon nèg ki kandida o bonm di pa egzanp yon nèg tankou Jean Charles Moïse ki kandida la konfime Jean Charles Moïse sa pa di w anyen frè m se vòt wap pèdi la wi papa Youri Latortue sa pa di w anyen kòm youri nan ti pwoblèm li men sa pa di w anyen youri. Kòm li ka difisil la pou ta vin kandida se ba yo melanje men si w vin kandida la youri se vòt wap pèdi la wi papa ah ba yo melanje èske w konprann sa m di nou sa vle di ke nou menm ki se politisyen ou menm ki se vrè ayisyen de sa sa pa di w anyen èske n pa wè sa kap pase devan imigrasyon an la. moun sou moun, moun ap bourade moun e ou wè sa fòk bon eske gen otorite ta sipoze genyen machin la anbilans ki tou prè a la etc kwa wouj ki tou prè a la wi kan fò ou ta la a wi paske lè gen foul konsa nenpòt bagay ka rive e gen nèg k ap pwofite fouye moun la tou wi o o e w a tande bon ma moun yo souvan di m gen bouch kabrit men s on verite m ba nou w ap tande plenyen. Wap tande moun ki pèdi bous la, pèdi telefòn, pèdi lajan. La a kote w wè yo ye la? M tap tande Roudy Sanon. Eeh Roudy Sanon gen yon dosye la a, Roudy pa fin byen avè m non akoz dosye sa. Men peyi a ap konn verite a Roudy. E nèg pa mouye frè m, m pa di w anyen, m rilaks. Men lè verite a soti, m swete w pran mikwo a pou w pale de li papa. ou konprann e nèg pam ou ye vre wi man e m renmen tandew papa e nèg pam ou ye menm si ou se fanatik Messi men ou gen pou vin pale pou peyi a ou pa ou mèt rete la epi nap kòmanse gen nouvèl la pa enkyete ou dè demen rive semèn pwochèn nap gen nouvèl la epi gon jou nap konn verite a tout peyi ap konn verite ou wè isi a se emisyon peyi a se pou pèp la li ye nap konn verite a tande byen. M tande ou di di menm nèg pa janm vòlò l pòtoprens misye genlè ale nan yon bal la karibe misye pandan misye ap danse se lè misye vire la pou l al pran yon bwason misye gen yon kòb li met nan pòch devan li li gen 2 pòch nan l mete nan pòch dèyè l la se li konnen l sef epi l met bous la nan yon pòch lajan nan lòt pòch o o. Lè misye vini la eh misye misye manke wont kòm sa madanm ni l te ye si sa yon limena misye ye la misye feeling misye kraze nèt pou tout rès tan ane a ou konprann sa m di w paske yo ta pran misye la pou gwo jokè nèt wi epi lè misye foure men nan pòch li pa wè bous eh l foure ou di pa jwenn lajan non ou di sa non e lè l foure men nan pòch li pa jwenn ni bous ni kòb. Sa di kote w wè yo ye la a, ou mèt atan, ou mèt, ou mèt, ou mèt make sa m di w la a wi. Ou pral tande bous k ap pèdi la a, lajan k ap pèdi devan imigrasyon an la a. Pase, nèg yo, nèg de dwèt yo toujou la a wi. Pandan yo kwense la a, genlè gen nan pòch moun nan liye menm wi. Menm dokiman ap pèdi la a, kote w wè yo ye la a wi. Se yon peyi difisil. Gade yon vye tenten sa a mesye.